Jounen jodi a medam e mesye komisè Muscadin tèlman ap byen opere tèlman misye ap byen jere bandi yo ebyen yo rele Muscadin doktè Muscadin. Humm son ti mo ki fè anpil moun plezi enben jodia medam se mesye komisè muscadin arive mete domi nan zye yon gwo bandi enben kote misye te chaje minisyon lap sot dèyè enben minisyon sa yo yo pa menm gentan rive jwenn baz sa misye tap al pote minisyon sa yo enben komisè muscadin ki deja gon antèn byen fikse sou misye san erè enben komisè a mete bal sou misye Komisè a vide misye atè mòtèlman, enben minisyon sa yo komisè Muscadin li menm li kenbe yo pou l kontinye travay la e misye di l ap kenbe minisyon sa yo li pap bay yo donk ki moun li pral bay yo tou enben komisyon minisyon sa yo komisè a pral itilize yo nan zam li pou misye kontinye vide bandi atè selon sa komisè a fè konnen enben sa fè lontan l tap siveye misye sa gen lontan lap swiv towo sa enben finalman komisè a mete bal sou misye. mòtèlman. Genyen tou minis jistis peyi a, hum, jodi a la ki fè plizyè gwo deklarasyon nan peyi a ki bay anpil moun kè sote. Minis jistis lan fè konnen l pap janm pase Matisan paske Matisan s on zòn pèdi, sa di s on zòn lapolis e oubyen m ta di leta, Fèmen zye sou li, kidonk Izo ret anba lap fè koze. Pa gen moun kap pase kote konsa e menm polisye yo pap voye matisan. Enben kote l fè yon lòt gwo deklarasyon ankò se sak choke tout moun mèdam e mèsye, èske minis jistis sa ta dwe minis ankò oubyen yo ta dwe revoke aprè yon tèl deklarasyon antanke minis jistis yon peyi pou fè de deklarasyon konsa humm se pa posib. Enben mèdam e mèsye nan videyo sa nou pral fè w tande minis lan ki li menm Ebert te pwofite kase mete nan men yon sitwayen ki genlè aletranje e ki te fè yon kòmantè, enben minis lan, li pale wi, minis lan pale l fache e l fè gwo deklarasyon nou pral envite w tande la. Ou dwe sòti onè, ou dwe antre bonè, paske jodi a la, peyi a mele. Pa gen moun ki epanye, ou tande, nou pral rive sou minis Jonas Guitard tou, li menm ki di konsa, menm gen kote li pa pwale. Wè, yon e pa wè l. Enben, la ankò, di men nou kapab di e pa rapò avèk rapò komisè Muscadin, enben komisè Muscadin bò kote pa l ki frape jodi a ankò yon fwa, nou konnen komisè Muscadin li menm ki ap fè yon bon travay o nivo nan depatman Nip lan, nou konnen e jodi a la, mèt Mennay Cassy pa ka pwoche. Nan depatman Nip lan, komisè Muscadin nou konnen kò kòm anpil moun konnen l, yo ta di travay l ap fè. Enben komisè Muscadin mete dòmi nan je COP, yon prezime bandi founisè bal ak zam nan Baradè. Daprè enfòmasyon nou jwenn bò kote komisè a, li te gentan li te gentan gen antèn sou COP depi kèk tan ki pran abitid pote minisyon pou yon chèf gang k ap opere nan Baradè. Sepandan, chèf gang sa, komisè a te arete l deja epi yon jij te libere l. Gade koze, eh ou wè lè komisè gen rezon, sitwayen Montagne mò blese, eh ou pran nèg la ou arete l wi, pou ou fèmen l nan kat bawo epi yon jij pase li pran konbyen kòb nan men li libere l. Menm jij yo ta mete menm santans ou wè nan eh ou wè menm bandi a vini nan eh lè w jij ou libere yon kidnapè ou libere yon bandi arete eh ou ta mò ta blese tou eh pa sèl bandi a non. Reg la rele antreprenè paske kòb kòb misye ba li a li rele l antreprenè humm men nan ki peyi nap viv enben enben trofe tonbe anba bal ekip komisè a pandan jounen an pandan jounen an bò mizik a ann kal konsa nan moman l tap pote yon kantite katouch ki tiye gwo kalib bal en bay nèg payadè a konpetans kadi kontinye di mit lan dwe rete simityè pou tout bandi ni moun kap sipòte bandi yo di wi nou bal pèp nou koute yon ekstrè. Videyo kote komisè a li menm kap bay detay sou si OP nou tande byen di li se yon ju yo arete chèf yon banda deja ebyen li libere nèg la sou baz nèg la se yon antreprenè sa nou ta di de antreprenè a gen yon volim kòb yon jij mande yon nèg wèl ba oul ou paka di ou rele oul bay nèg la tit antreprenè sa vle di gen de jij mwen ta mòtèlman blese si nou ta di OP antrèpeyan OP a ta libere. Mwen di nan tout sa nou tande. Komisè Muscat. Vwala medam mesye san pli tade ebyen wi e nap evite w a lenstan menm tande komisè a e nan kad video sa e evidaman ou konnen chanèl moun afè bon TV nou menm e video pa nou yo pa menm jan ak tout lòt video ou gen dwa gade l ou gen dwa te wè video a yon lòt kote men ou pa tròn sou chanèl mwen toujou gon ti touch ke nou mete pou ou ki pou fè w plezi medam mesye evidaman ou sou mab TV nou salye w depi e. Leta pa ban mwen. Se bon zanmi ki ban mwen. Se polisye ki ban mwen 5 grenn, ki ban mwen 10 grenn. Sa vle di leta pa ban minisyon? Non. Bon leta petèt pral daprè m li pa genyen. Nèg sa yo se yon gang k ap opere di kot Baradè a sou yon sèten eprèv. Men nan ki zòn Kato sa yo soti? Yo soti Matisan. Eprèv la nou konnen yo te arete l. Eprèv la te arete l sof ke tribinal premye enstans lan te libere l. Si tribinal la libere li, mwen menm komisè gouvènman m pa genyen m ka fè. Paske la. Ae kesyon ae kesyon dè kèt ue sa pa twò enpòtan si li te pala si li pa pale sof ke nou entèsepte misye ap soti di kote de pòoprens avèk pil minisyon nan menl pou al ranfòse nèg yo jodi a la a misye fini pa misye fini pa absan ok machin nan pa bon si machin mwen te bon depi yèswa m tap m tap deja baradè se bagay tout moun nan imigrasyon kapab di w la talè a la a se pouse m pouse l pou ke m te kapab bagay bagay sa te a la bon. Machin nan se sou wap pouse l? Wi Salomon an nou avanse kanmenm byen ke nou pa prete teknikman nou sipoze pale avèk yon frè yon kolèg pa rapò jisteman sou menm kesyon medam mesye asirans kesyon machin ou menm ki gen asirans sanbletil ke leta pou pa di lèzetazini nou pral touche sa talè konsa ebyen gon desizyon ki pral pran la e ki pa fòseman bon pou ou menm ki abite ozetazini. E jan nou toujou di l chany moun afè bon TV nou rete nan kad wi nap enfòme w men fòk ou konn sa kap pase e sitou fòk ou okouran de seri de pyèj kap vini la pou pa pou evite tonbe ladan paske nou wè ke lè gen jan de enfo sa yo jwif la li menm li gentan rele frè l yo li gentan rele pare konfrè l yo li avèti yo pou pou pa pran nan pwoblèm nan men nou menm ayisyen fòk gen moun ki kanpe pou nou ki pou di nou a men tèl pwoblèm kap rive la an nou leve kanpe Ke se swa an Ayiti, paske nou deja gen moun nan fè bon ti vi, nou lokal e nou nan entènasyonal lan, fòk nou kapab denonse tout sa k ap pase pou n leve kanpe. Wi Salomon. Pou rezime, nou kapab di, nou pral antre avèk de pwen la avan nou pran envite a. Nou pral antre avèk deklarasyon Emini Pwofèt la Dini kote li menm, nou wè kòman li t ap pale e kareman pèmèt li, pandan ke Minis Lajistis, li menm ki ta la pou ta etabli lòd, Konnen jou yo sa e mati sa pa nan teritwa Ayiti a, li menm li pa pale la mati sa, e wè li di konsa, e minis lan ankò, menm jan m'tap pale yè swa, minis lan ankò pa manke pèmèt li ankò pou'l jou dyaspora bò kote pa'l, tande byen, minis, minis, bon, m'tale minis de la jistis, anyway minis fòlkloris, minis jistis lan. An de jistis. Enben, Emile Prophète ki deklare, li di, enben, moun nan dyaspora ki estime l pa p fè travay li, antre vin fè l. Yo menm, li di pa rete avèk yo. Si yo konnen travay la pa fèt, enben, wè la, vini. Emile Prophète li deklare dyaspora lakè la. Li tou di li pa kapab. Bay Ronald di, si yon konsèy pa ka fèl, ke yon lòt vin fèl. Men epi li pwofèt nap di okenn bagay. Si dyaspora, Ayisyen kap viv nan dyaspora, si yo antre pou yo mete travay ou a, yap mare w, yap dechouke w ansanm avèk Ariel Henry. E lè sa wap menm ka rete nan peyi a, paske sak gen la, janm te di aswa, Men m ta swete ke yon nèg ki yon nèg ki trè kòrèk wi bon antre giyimè Jean Eiffel Milcé se Jean Eiffel ki mari li misye yon nèg ki konsiltan gen dwa la tou konsiltan madanm ni la men m kwè ke Jean Eiffel sou se konsiltan madanm ou Fok ou dako ke madanm ou l voye tenten e kom si e pa peyi nap fe men si n tap fe peyi madanm sa pa tap minis anko nou kle sou sa kom se pa peyi nap fe se tout moun fe sa yo vle e ben jiska prezan li anko ministre de la jistis paske le minister de la jistis son gwo responsabilite tou kom on neg ki se minis de l'interieur Se gwo responsabilite. Sa vle di ke wi l gen mari wi. Li gen mari. E jan Eiffel se mari l. E ben koute la sosyete. O kontrè, lè m al chèche ti detay sou manzè, ta sanble ke manzè gen lyen parante avèk Ariel. Li la t fè w wè l la toujou wi. Gen yon nèg ki menm di m ke ta kouzin Ariel li ye wi. Ou tande sa di ke moun yo yo meli melo sou nou la la sosyete ekoute. Map tande madam Emly Prophète avèk pityè. Epi sa fèm mal li fèm triste. Ou konn poukisa? Map fèn tande 2 ekstrè. Pandan ke l nan yon emisyon avèk Yvener Foster Joseph ak zanmi nou. Yvener di li, E dosye Matisan an, èske ou ka pase Matisan? Minis jistis peyi mwen an, peyi nou an. Madanm nan dakò pou l di ke Matisan li fè pati de teritwa pèdi. Sa vin fè m konprann yon lòt bagay. E m panse la a li fè nou konprann nivo kapasite moun yo, se pa paske yon moun ap fè zuzu, pwentu, tulututu, pale franse, etsetera, fè literati, ou konprann, ap fè, ap fè slam, ap ritme, ki fè ke li gen kapasite pou l okipe yon fonksyon ki otman politik. Paske le minister de la justice son pos ki otman politik li eto. Sa di, gen des intervensyon pou fè yo, fò gen maturite politik pou fè yo. M pa doute sou kapasite li kom ministre de la culture, ministre komunikasyon. Men vin mete la kom ministre justice peyi ya, C'est une déception totale pour sa génération et pour tout le pays. Notre ministre de la justice osé, l'heure Yvener Mandel sous dossier Matissan, mais qui sal répondre la société. Si sou ta renmen ale okay wap kapab se pa avyon men pou pase pou pase matisan wap peye pase nèg yo mete yon peyaj sou wout la men m pap peye m pap peye m pa pral pase matisan wap pase a yon flo polisye non m pap pase. M pap pase. Non m pap pase Martissant du tout. Men son wout, son wout nòmal. E ben, jisteman se sa m ap eseye eksplike w la Yvner. Se ta di, jodi a, nou pa pèdi, non, jodi a, il y a des territoires perdus. Eske n tande? Sa l di, madanm nan kòm minis jistis, ou konn ki sa l ye? Li se vis prezidan CSPN. Nou wè nou pa konprann la sosyete. Sa vle di madanm nan, li tou di tout sitwayen nan peyi a la, si n vle ret la, rete, men si n pa vle, jete nou. E pa gen moun k ap veye anyen pou nou. Kiyès ki la? Kiyès k ap pale la? Li se minis jistis peyi a. Sa vle di ke li se vis prezidan konsey siperye polis nasyonal. Sa vle di li se youn nan moun ki nan chen de desizyon sou la sekirite publik. Men eta moun ke n vin bay dirije nou wi. Paskel se zanmi fanmi Ariel Henry epil metel la nan boul figi nou li gen 2 pòt fè minis li gen 2 ministè lap jere aloske li ou pa li rann li kont li son nul nan nivo sa men li rete la toujou. Paske son pouvwa kap jere anti zanmi anti klan. Son peyi difisil, trè difisil wi. Jistis si w ta renmen ale okay fò w kapab se pa avyon pou pase pou pase matisan wap peye pase nèg yo mete yon peyaj sou wout la. Men m pap peye m pap peye m pa pral pase matisan wap pase a yon flo polisye non m pap pase M pap pase. Non m pap pase Martissant du tout. Men son wout nòmal. E ben jisteman se sa m ap eseye eksplike w la Yvener. Se ta di jodi a nou pèdi wout sa. Nou pa pèdi. Non. Jodi a il ya de teritwa pèdi. De teritwa pèdi. Don Martissant pa gen pwoblèm. Mè rès ou pral di bon kou nou pral eseye kont. Pa gen kenn bagay. Pa gen kenn dayè ou fon deklarasyon otman politik. Se pa ekri w t ap ekri yon bagay ou fè yon erè etsetera pou w korije. Sa ap rete la nan achiv nou. Sa ap rete la nan achiv nou. Men sa pral pi grav, m pral pale avèk Maitre Nicole talè konsa, men sa pral pi grav toujou. Yvener nan emisyon sa yo, souvan li pèmèt ke gen moun ki entèvni, kòm si entènot yo, oditwar la, kapab e reyaji. Gen yon oditè ki sanble ap viv a letranje, misye rele nan emisyon an, misye byen pale, misye byen pale. Misye poze kestyon sou polisye k ap tonbe anba bal, anyen k pa fèt, la sosyete, m pral fè n tande ki repons ke notre ministre de la justice, Emmelie Prophète Milcé, ki se madanm. Jean Ephel Milcé m pral fè n tande ki repons ke l bay peyi a, ki repons ke l bay dyaspora a. Tande wi lasosyete, m pral fè n tande notre ministre de la justice. ki repons ke li bay dyaspora a, e pa sèlman ayisyen, sitwayen te rele a non, li bay tout kominote a nèt kap viv a leksteryè dayiti, men repons ke madanm nan te bay, tande sa zanmi an te di, tande zanmi an. Kisa, kisa pèp ayisyen ka atann de li? Nan sèlman ane sa a, pli doun ventèn de polisye tiye, Mennen jistis la pa janm fè anyen. Yon moun sivil ap gade, nou tout nou deyò nou bezwen rantre nan peyi an nou pa kapab. Epi li menm lap tann poul rantre Monreyal aprèl fin minis. M ta renmen minis lan di m kisa lap jere la. Se fyète antan ke entèlijensya, entèlektyèl peyi an. M wè sa son wont nou tap kritike Michel Martelly. Monchè nou pa fè pi byen. Mèsi anpil pou kesyon an e bon m di w o depa ke m pa gen okenn entansyon al Monreyal, ale okenn kote. E m panse fò dyaspora a kalme l. Sètadi gon bann moun ki rete tout kote aletranje, mwen byen kontan pou yo, piske pa gen anyen k di moun dwe viv nan peyi yo. Pa gen anyen k di ke moun pa gen dwa al viv nan yon lòt peyi ki pi bon pou ou. Epi yo rete kote yo rete a, epi y ap ba w dè lòd, y ap ba w dè kòmand, yo di, men sa pou fè. Alò ke si w wè se konsa pou l te fèt, ou jis antre, ou vin fè l poukont ou. Sètadi lè w di m gen 20 moun ki mouri, gen 20 polisye k mouri, se pa vre. Pa gen 20 polisye k mouri. Nou pèdi 2 polisye, nou pèdi 12 polisye, nou pa pèdi 20 polisye. Ou pa menm gen enfòmasyon, se jis pou le plezi de pale, de pale ou rele. Sètadi, nou pa depase par lè evènman. Nou konprann tout sa k ap pase yo. N ap pran dè dispozisyon e nou. Chak jou nou pran de desizyon pou n adapte a sitiyasyon an e pou nou jwenn de solisyon a kriz miltifòm ki genyen ann Ayiti jodi a. Ou satisfè de travay direktè polis la? Lè w moun lòt bò, ou pa ka bay leson a moun ki isit k ap travay. Sètadi m nan chalè a, m pa pran leson ni nan men w ni nan men pèsonn moun. Otreman, kite kote w ye a, kite konfò ou a, antre, vin fè l poukont ou paske m pa ret avè w.